Jozèf ak madanm Potifa. Moun Izmayèl yo te mennen Jozèf nan peyi Lejip. Rive la, Potifa, yon moun peyi Lejip ki te chèf nan gouvènman Farawon an ak kòmandan gad palè yo achte l nan men yo. Senyè a te kanpe la avèk Jozèf, li te fè tout bagay mache byen pou li. Jozèf te rete kay mèt li moun peyi Lejip la. Mèt li tou te wè Senyè a te avèk Jozèf. Senyè a te fè tout zafè l mache byen. Potifa te kontan ak Jozèf ak jan li t ap sèvi li. Li mete l responsab kay li, li remèt li tout sa l te genyen. Depi lè Potifa te remèt kay li ansanm ak tout sa li te genyen bay Jozèf, senyè a beni kay moun peyi Lejip la poutèt Jozèf. Senyè a beni tout sa li te gen lakay li ak nan jaden l. Potifa te lage tout zafè l nan men Jozèf, li pa t okipe anyen ankò. Se annik vin chita, manje. Jozèf te vin yon bèl gason byen kanpe. Se konsa, madanm mèt li a vin tonbe pou li, li di l, Vin kouche avè m non. Men, Jozèf derefize l, li di l, Mèt mwen an pa okipe anyen k ap pase nan kay li a paske mwen la. Li lage tout bagay nan men m. Mwen gen menm otorite avè l nan kay la. Li pa defann mwen manyen anyen, esepte ou menm paske se madanm li ou ye. Ki jan ou ta vle pou m fè yon bagay konsa? Pou m fè peche sa a kont Bondye? Se chak jou li te nan kò Jozèf. Men, Jozèf te toujou derefize kouche avè l. Yon jou, Jozèf vin pou fè travay li nan kay la. Lè sa a, pèsonn pa t la. Madanm lan kenbe rad Jozèf, li di l, Jodi a se pou ou kouche avè m. Lè Jozèf wè sa, li chape kò l met deyò. Li kite rad la nan men madanm lan. Madanm lan menm, lè li wè Jozèf te kite rad la nan men l pou l kouri ale deyò, li rele domestik li yo, li di yo, Nou wè sa? Mari mwen mennen yon Ebre nan kay la, men kounye a li soti pou avili m. Li vini jwenn mwen jouk isit la, li vle pou m kouche avè l. Mwen pete rele, lè li tande m rele a, misye kouri li met deyò. Li kite rad li la bò kote m. Madanm lan kite rad la bò kote l, li tann mèt Jozèf la tounen lakay la. Li rakonte l menm bagay la, li di l. Esklav ebre ou mennen lakay la vin jwenn mwen jouk isit la pou avili m. Men, mwen pete yon rèl, li kouri met deyò, li kite rad li bò kote m. Lè Potifa tande madanm li di l sa domestik li a te fè l, li move sou Jozèf. Li fè arete l, mete l nan prizon kote yo fèmen tout prizonye wa a. Se konsa, Jozèf twouve l nan prizon. Men Senyè a te kanpe la avèk Jozèf. Li montre l jan l te renmen l, li fè chèf prizon an gen Jozèf konfyans. Li mete l veye tout lòt prizonye yo. Se li menm ki te responsab tout bagay nan prizon an. Farawon an te move ni sou chèf kanbiz la, ni sou chèf boulanje a. Se konsa li te mete yo lakay kòmandan gad palè a, kote yo te fèmen Jozèf nan prizon an. Kòmandan gad palè a mete yo sou kont Jozèf pou sèvi yo. Yo pase kèk tan nan prizon an. Yon jou lannuit, Antan yo te nan prizon an, chèf kanbiz ak chèf boulanje wa a te fè yo chak yon rèv. Chak rèv te gen sans pa yo. Lè Jozèf vin jwenn yo nan demen maten, li jwenn yo boulvèse. Li mande yo, Poukisa nou ka gou konsa jodi a? Yo reponn li, Nou chak fè yon rèv, men pa gen pèsonn isit la ki ka esplike nou rèv yo. Jozèf reponn yo, Èske se pa Bondye sèl ki ka esplike bagay konsa? Rakonte m rèv nou yo. Chèf kanbiz la rakonte Jozèf rèv li te fè a. Li di l, Nan rèv mwen an, Mwen wè yon pye rezen devan m. Li te gen twa branch. Branch yo pran boujonnen. Yo fè flè, yo fè rezen. Rezen yo mi. Gwo gode Farawon an te nan men mwen. Mwen pran rezen yo, mwen pije yo nan gode Farawon an. Lèfini, mwen bay wa a li. Jozèf di li, Men sa rèv la vle di, Twa branch yo se twa jou. Nan twa jou, Farawon an pral sonje ou, li pral mete ou nan pozisyon ou ankò. Ou pral bay Farawon diven jan ou te konn fè l avan lè ou te chèf kanbiz li a. Men, lè tout bagay va mache byen pou ou, pa bliye m, tanpri. Rann mwen sèvis sa a, pale ak Farawon pou mwen. Fè m soti nan prizon sa a. Ou wè, se vòlè yo te vòlè m nan peyi Ebre yo, isit la menm, Mwen pa t fè anyen pou yo te mete m nan prizon. Lè chèf boulanje a wè bèl eksplikasyon Jozèf te bay lòt la, li di l, Mwen menm tou mwen fè yon rèv. Mwen wè te gen twa panyen pen sou tèt mwen. Nan panyen pen ki te anwo nèt la, te gen tout kalite bagay yo te konn kuit nan fou pou wa a. Men, zwazo t ap manje yo nan panyen an sou tèt mwen. Jozèf reponn li, Men sa rèv la vle di, Twa panyen pen yo se twa jou. Nan twa jou Farawon an pral rele ou. L ap fè yo pann ou nan yon pyebwa. Kote zwazo ap vin dechèpiye ou. Sou twa jou vre, Farawon t ap fè yon gwo resepsyon pou tout chèf ki t ap sèvi avè l yo, paske se te jou fèt li. Li fè rele chèf kanbiz la ak chèf boulanje a devan tout lòt chèf yo. Li mete chèf kanbiz la nan plas li ankò pou sèvi l. Men, li fè pann chèf boulanje a, jan Jozèf te di yo a. Men, chèf kanbiz la pa dòmi reve Jozèf, li bliye l nèt.